Bonjour bonsoir la famille avec plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. M gen lontan m pa wè sa e m gen lontan m pa tande sa. Jodi a la a, gon moun nan Plato Santral ki voye yon ti videyo ban mwen kote lapli ap tonbe epi l fè lagrèl. Gade, depi w wè sa yo egziste toujou, sa vle di gon ti espwa. Paske si w wè lapli ap tonbe, li pote lagrèl, sa vle di bagay yo ka chanje wi. Menm ti bagay nou te konn ap viv nan tan lontan yo, yo ka tounen. Ou ka sezi wè pye bra boujonnen. Ou ka sezi wè malfektè andeyò pa deside koupe bwa ankò. Èske nou ka konprann? Sa a, m ta kapab di, s on benediksyon lè w wè lapli ap tonbe, lagrèl ap tonbe tou. Antouka, m swete pou sa ta kapab pote yon vrè mesaj pou Ayisyen ki dekouraje. Jodi a la ankò. Eeuh m te kontan tande anpil moun ki an République Dominicaine ki degaje frustrasyon yo pa rapò ak emisyon ke nou te fè an pou moun yo voye voice sa nou fè du bien men ekoute nap tann repons otorite ayisyèn yo paske fòk yo pran yon desizyon ki apwopriye pa rapò ak sitiyasyon ke nou menm nap viv la antouka m te kontan tande nou e a chak fwa bagay la rèd mwen menm toujou la pou m akonpanye nou pou m kapab ba nou bakòp nesesè. Paske moun sa yo, banm di nou byen, mwen menm se Ayisyen. E moun sa yo m pap janm vle wè yo. Ou konn sa k bèl la, lè yon moun di w li rayi w, ou di, oh! M te gentan rayi w anvan w rayi mwen wi. Bon Dominiken mwen m te gentan pa vle wè w depi lè w pa vle wè m nan. Bann ti vagabon, bann ti pa serye. Paske se nou menm k ap ba w manje. Ou konprann sa m ap di a wi. Moun ki konprann kapab konprann. Paske ti grangou nou ye, ti visye nou ye. Depi yon nèg parèt bò fwontyè a la a, menm sòlda, y ap bay yon 20 pèso, nèg la ap di w mèsi papa. Bann ti visye. Epi nou menm nou pa vle fè peyi, nou chita lakay nou ap fè rara. Nou pa vle antre nan lojik pou nou fè bon peyi a. Bon, antouka, nou kapab petèt vini anpe pli ta sou dosye sila. e ou byen demen nan lot emisyon paske se pa sa ki a lodre di jou men fok mwen te remersye nou e salye nou salye kouraj nou e mwen konnen ke nou se yon pepl ki rezilya nap goumen pou n kapab rive mwen genyen yon mo tout afe patikilye anver kelken ke je konsider kom mwen ta kapab di yon frer Son non se Theriel Thelus. Ki frape, m ta kapab di se yon gwo kou paske nou pral gen kèk jou la a nou pa p wè Theriel Thelus live. Donk sa vle di nou pral genyen anviwon yon trantèn de jou nou pa p wè Theriel Thelus live sou Facebook paske ebyen Facebook frape Theriel ak yon sanksyon alò nou pa konnen pou kisa men tou senpleman Theriel pa p kapab parèt live sou Facebook. Il a fait cette annonce sur sa page alors m panse ke map tou pwofite mande Theriel alors se pa twop evidan non si m te gen nimewo w Theriel m tap rele w deja ok men malerezman m pa gen nimewo w alors nenpòt moun ki gen nimewo Theriel voye l pou mwen si Theriel li menm tou jwenn mesaj sa. Li kapab ekri m oubyen rele m sou 33 26 64 20. E Cha vire sou youtube la. TT ou mèt vire sou youtube la mwen menm m pral ba w kominote rapid vit ok paske se m ta kapab di fòk nou travay ansanbl. Ou wè nan kesyon rezo sosyo si w jwenn yon moun ki ka bat endyen yo m bay moun sa lajan. Endyen an fè yon kont li gen 2 3 milyon moun sou li epi yon lòt vini la l ba l kominote lòt la gentan fè yon milyon. epi l lage pye l, ensi de swit. Sa vle di nou menm tou, nou kapab fè travay la an ekip. Paske ban m di w bagay, anpil nèg ki sou rezo sosyo papa, yo eskrime vi yo davantaj. Imajine ou menm ki gen yon bra mikwo TT, w ap fè 3 zè ap pale, ap lage, e tankou jan Zo te di a, nou bezwen fè peyi. Ou menm ki Kanada, ou bezwen fè yon kòmbak an Ayiti, w ap lage foto bandi. Men, m panse ke kou a li di. Men map mande w pou w chavire rapidman sou youtube. Ou mèt vire rapid rapid. Epi nou menm nap ba w kominote epi w pral wè sa kap pase. Ok degaje w TT nou menm nap tann ou. Bon! David manje Goliath wi timoun. David manje Goliath. Nou konn poukisa m di sa? Ebyen. Gen anpil nèg ki konprann yo se towo, yo se chèf, yo se wa dè wout, ebyen yo pap janm gen anyen. Ebyen sak pase la a, jodi a la a fò m di nou ke Golyat tonbe, Golyat ki nan baz Savyen. Mechan, kriminèl, andursi. Nèg sa a, m pa wè yon kalifikatif m ta kapab kole sou do l. Lè Odma te nan baz la, m kwè misye se te katriyèm chèf. Men, misye danje anpil, gon lè. Misye fè ti mepri vole anba kout bal ti mepri kouri rantre yon bon raje nèg sa yo te manke manje ti mepri lè sa men fòm di nou ke alò si nou tande Goliath mouri kounya nou pral poze tèt nou kesyon poun di kòman Goliath fè mouri toutalè m pral prezante nou Goliath wi paske aparaman fòn te konnen lè misye te vivan kisal tap regle anba raje a talè Goliath nèg ti rivyè yo polisye nan ti rivyè yo di Depi misye pase nan zòn nan, yap tou chante fineray li. Misye di nèg yo mwen menm mouri deja, se mwen ki ka chante fineray mwen, nèg pa ka chante fineray mwen. Tande byen wi! Epi sa w tande a la Golyat di mwen map desann. Misye pote boure, epi sa w tande a la, polisye yo tann yon pyèj pou Golyat. Men Golyat panse ke lè w pa pran nan bal ou pa ka mouri pou sa. Tankou jan nèg yo te di a, nèg 400 yo ki te touye nèg nan Remi an, gen poko mouri! Pa gen pa ka mouri. Gen poko mouri. Ou wè jan nèg yo te manje prezidan an? Prezidan an k di li apre Dye. Hein? Menm si s on lanmò egare l pran, paske yo pa k ap mennen yon batay fas ak yon enmi. Epi pi fò moun ki nan kan w yo se patizan enmi an. Brèf, ann tounen sou dosye Golyat la. Lè misye rive, yo sènen misye anba bal. Golyat tonbe wi timoun. Misye tonbe avèk yon gwo manch nan men l. Ou konn sa k fòkè a, Golyat toutouni. Foto sa kòmanse viral sou rezo sosyo. W ap wè tout ti pati Golyat ap drive. Kounye a, sa k pase? Nèg yo sèke, epi yo file. Kounye a la, sa k pase? Nèg Savyen yo yo menm, nèg yo deplwaye an granmoun. Moto, machin, nèg yo rive nan Ti Rivyè paske nèg yo t al dèyè kadav la. Men enfòmasyon, gen yon premye eleman enfòmasyon ki rive jwenn mwen ki di ke lapolis ta deja pran kadav la. E gon lòt eleman enfòmasyon ki di ke nèg yo pot ko pran kadav la. Kounya la a, se lòbèy ki pete nan ti rivyè. Si w nan ti rivyè, w ap gen chans tande anpil koral k ap chante. Men nan koral sa yo, m plis tande bas. Paske sa m ap tande yo, mesye bon nèg yo gen gwòse bagay sa yo nan men yon baraje a mesye. Hee, tèt chaje. E fò n pa bliye, nèg kokorat san ras yo, E nan sa vyen ale wi, ou sonje operasyon lapolis t al mennen nan Bwadòm kote li lave nèg yo, l touye anpil nan yo, apresa l arete nenpòt 9, ebyen rès nèg yo al jwenn nèg sa vyen yo. Tout nèg nan batay kounye a. Men fò n di byen ke mesye Golyat il è pati pou ne pli revni. Tout nèg ki la nan baz la pou kwè l ye la, ebyen y ap fè apèl nominal w ap wè y ap di Liksonn, l ap di prezan, y ap di Dèdè, l ap di prezan. Yap di nèg bayonèt la, lap di prezan. Men kou yo di Goliath wap tande absan. Ou te la ou pa la ankò brother. Ou pa konprann paske depi ou nan antrepriz mòtifè lan, wap rive yon lè wap tèlman bat kò ou, se ou k pral pran lanmò. Pa egzanp, kòlèg. Ou wè kòlèg bat kò l, bat kò l, bat kò l jiskaske lanmò a ap fè apèl nominal, lamò di kòlèg, li di prezan epi sa w tande a la yo tou met men sou kòlèg yal avè l. Èske nou konprann? Donk kounya la, Bagay la mare o nivo de ti rivyè. Paske nèg savyen yo sèmante bagay la pap pase konsa. E yo deja kanpe sou chan de batay. Donk nou menm nap swiv dosye sa a pou ou. E nap di w kisa k pase. E antre tan fò n di ke gen anpil polisye ki yo menm blese nan kad afwontman sa a. Ok. Paske bagay la se te kanpe goumen l te ye. An granmoun ankò. Donk ou menm ki tande nap pale la a. Ou ka pat konnen Golyat souple. Ebyen, m pral fè yon ti prezantasyon de Goliath pou ou. Men, souple, se yon zonbi ki ap fè prezantasyon yon lòt zonbi. Men a lepòk il etè vivan. Konpranne byen, Odma Lucien ki t ap fè prezantasyon tout danje yo nan baz Savyen, sa dat antouka, petèt 4 a 5 an. Epi, pami moun yo t ap prezante yo, Genyen Mesye Goliat. Regardez ça. Hein, se men katriyèm jeneral la. Pare Goliat sa. Mechan sa yo. Wap tchwe moun pou Junior yo. Ou gen rezon pou renmen RL prod paske lè nou ap baw yon dosye nou ba ou dosye a konplè. M pa tap santim byen pou m t annik vini la m di nou. e Goliath nan Savyen mouri. Paske sa te ka rive anpil nan nou pa konnen Goliath. Men anpil nan nou ki ap swiv RL pou dlontan konnen moun sa ki rele Goliath. Antouka m pa konnen, men David manje Goliath. Bref, bon, un peu plus tard nou kapab vini ak lòt emisyon sou kòman sitiyasyon an ye o nivo de Ti Rivyè. Paske lè nèg yo pèdi jwè yo konsa, ebyen bagay la konn rèd. Donk sa fè 2 solda de renon ki tonbe nan baz sa a. Premye a se te Odma, ebyen kounye a la se towo sa a ki rele Golyat. Gen anpil bwi ki te kouri sou lanmò Lukson ensi ke nèg Grenad la ki se Dèdè. Ebyen nèg sa yo menm yo toujou la, y ap frape. Dè fwa yo plonje dan la diskresyon, men dè fwa tou yo pote bouyon granmoun. Nan dènye moman sa a fò m di tou, ebyen nèg yo. Yo fè kidnapin yo rèd rèd. Ou konprann? Men yo sekwe zòn kote yo ye a. Donk, Golyat ale, kiyès ki rete? Anpil lòt rete. Brèf, manifestasyon nan Pòtoprens. Yè nou te gen chans swiv yon pati nan manifestasyon sila. Men m panse ke se evidan jounen jodi a la paske chak kote de twa grenn moun reyini. Si se pou enterè peyi a m panse ke se byen. Men tande byen banm di nou yon bagay. Ayisyen, m pa vle jounen jodi a la a pou se enterè ti klik ki ap pase atravè de manifestasyon. Josye Merilyen gen afè pa l l ap defann ou wè l nan manifestasyon. Mouche Iks gen afè pa l l ap defann ou wè l nan manifestasyon. Non, m pa vle l konsa. An nou wè peyi a dabò. An nou batay pou peyi a mezanmi. An nou batay pou peyi an. Lapolis, m panse se dwa w pou w pwoteje ak sèvi. Lè manifestasyon dejenere fò w voye gaz. Men, Ariel pa ka di w lè pèp la ap manifeste pasifikman pou al voye gaz. Paske ban m di nou yon bagay, ke l on vèy ou non, ou wè nan sa n ye la a, pèp la ap toujou bò kote nou. Menm lè nou fè pèp la tout sa nou konnen, nou konnen yo, men l ap toujou bò kote nou. Nou wè sou Mateli kòman yo te konn itilize nou pou nou Matrake pèp la? Aa nou nik al nan vilaj la n pèdi de twa grenn pèp la gentan di ann ale nou pral pran izo nou pral pran izo li mèt a wòch nou pral prann èske nou konprann de twa grenn bandi la yo parèt la yo touye yon polisye aa tout moun leve kanpe tout moun di non sa paka pase konsa sa vle di kèlkeswa sa nou fè pèp la pèp la se chen wi ekskize mwa lèkspresyon sa pa vle di. Se chen Nou ye pou otan non Donk se yon sòt de metafò Sa vle di chen an lèl avè w Kòm si kelke swa sa w fèl ou mèt bat li Ou gon chen lakay ou ou bat li Nan maten Nan aprè midi yon vòlè antre lakay ou premye moun Kap pote boure sou vòlè a se chen an Ou wèm di premye moun Sa vle di chen an kelke sòt li gen yon konpòteman moun Ou mèt fè sa w vle depil fidèl li fidèl avè w nèt Polisye yo pèp la avè nou tande Bandi yo pèp la avè nou tou Men gon bagay pou nou fè. pa maltrete pèp la lè nou yon kote kite pèp la viv eske nou konprann kite pèp la viv m pral tounen sou manifestasyon yo wi m pral pote kèk imaj pou nou men antretan fò m di nou byen ke moun ki sendomeng yo moun ki etazini yo moun ki kanada moun ki anpil kote e moun ki sou sòl peyi dayiti mezanmi peyi a poko fini nèt non a non peyi a poko fini e fò m di nou byen ke se sèlman kapital la ki M ta kapab di an degraba konsa. Men gen anpil kote mezanmi. Moun ka viv wi. Pa egzanp, m gon ti videyo ki vin jwenn mwen sou Cap Haïtien. Cap Haïtien cheri, m renmen nou. E toujou banm ti imaj sa yo pou m moutre Sendomeng m gen bagay lakay mwen tou. Nou ka fè bagay. E nou pa bezwen viza non souple pou n al la. Nou bezwen machin. Nou bezwen sekirite sèlman pou n sòti Pòtoprens pou n di a nou pral enjoy non Cap Haïtien. Nou pral enjoy nou nan Plato Santral, nou pral enjoy nou nan Port Salut. Lè sa a, Dominiken ap rete lakay yo, y ap fè travay yo pou kont yo paske e parese yo ye. P ap gen Ayisyen ki pral nan zafè konstriksyon vagabon. Lè sa a, n ap fè peyi tout bon vre. Peyi sa a se yon peyi ki bezwen rekonstwi. Sa vle di, gen anpil bagay nou ka fè. Lè n ap rekonstwi peyi sa a, tout Ayisyen ki deyò, y ap imilye, ebyen yo kapab tounen lakay. Gen anpil nèg ki bezwen retounen lakay yo. An nou mete kondisyon adekwat pou moun sa yo kapab tounen lakay yo. An nou reviv kòman sa te ye nan Pòtoprens jounen dimanch 14 out la. Pou te kenbe nou an zbyadu. Jodi a, nou ese lapolis la, yo konvèti an bouwo, yo konvèti an lame, yo konvèti an gang pou ba nou bal, pou ba nou gaz, pou n pa manifeste. E di yo, vle pa vle, ou vle ou pa wè, sistèm etatik la, n ap chanje l. Sistèm etatik yo enpòte ba nou depi apre lanmò anperè a, ki kanpe sou entegrite nou. Dite nou, kote tete nou kòm pèp, nou di nou menm kòm jèn, n ap kontinye goumen pou n dechouke sistèm etatik sa a jiskaske l kreye Leta pa nou. Mèsi. Jodi-a nou ka konprann yon mach pasifik, pa gen kawotyou, fè wòch ap voye, fè boutèy, Ariel Henry oswa menm Jules Elbé, Kokotte Elbé, pran lòd de men Ariel Henry, Alice Richard e map pè mòso la mdi dèyè legliz adventiste ankò ap sipòte Ariel Henry maten yo yo di Ariel demisyone Henry bay gaz bay bal e jodia ou wè Marjorie Michel pa wont yo mennen Marjorie Ginam e pou Alice Ginam majò Alice Ginam yo men se sa Marjorie voye ba nou se sa André Michel voye se sa Alice Richard voye. Se sa ekip Ariel la vre. Vle sa jodi a nou di, nou pral sòti, nou pral montre. E nou di popilasyon an, kèlkeswa kote yo bay gaz, yo boule machin, boule makèt, touye moun, boule machin lapolis, sou kont Ariel Henry, sou kont Alex Richard, sou kont André Michel, sou kont Major Michel, e nou di. Si jounen jodi a 14 dawou nou konn kisa seremoni di bwa kayiman senbolize pou pèp ayisyen, jounen jodi a kote esklav yo te pran konsyans pou yo te kache chyann esklavaj la. On mouvman fèt pasifik, kote pa gen kawoutchou k ap boule, pa gen anyen k ap fèt, nèg yo bay gaz, dedewo, jounen jodi a li demoutre ke se patwon ti mesye yo. Nou e dwa revandike, kote ti sak di y ap vann 800 dola nan yon peyi, kote moun pa ka manje. Kote moun lekòl pral ouvri lè yo pa konn ki yo pral fè pou yo voye pitit yo lekòl. Mesye jounen jodi a diskriminasyon sa rive twò lwen. Mwen te panse ke jounen jodi a lapolis la pou kont pa l, li t ap fè lapè ansanm avè nou. Kote ke yo mete yon mit nan tèt popilasyon an, polisye pa zanmi sivil, pandansetan e manti. Lòd polisye a anfas popilasyon an, kondisasyon an anfas polisye a. Nou mande a tout a chak grenn ayisyen pran konsyans nan jou kap vin la yo machin ap koute 200 goud si n pa pran konsyans se bagay ki gade nou revolisyon fòk li fèt an 86 nou te fè yon soulèvman nou li lè li tan pou n fè yon revolisyon arye dekilakyèl pa ka rete nan tèt peyi a ankò. Yo ban nou kolera li pa ase. Yo ban nou covid 19 li pa ase. Yo ban nou yon lavi chè eksponansèl li pa ase. Kounye a nou soti pandan n ap di nou vle viv, nou vle sekirite. Olye ke lapolis ale nan katye kote gen ensekirite yo, enben yo vin di moun serye pa dwe revandike dwa l. Enben nou konprann sa k ap fèt la. Dayè nou konnen l deja. OEA pini yo di yo yo federe gen gang nan peyi a. Sektè ekonomik lan fè silans, leta a fè silans. Se yon prèv ke ensekirite sa, kidnaping lan se yo menm menm. Se yo menm menm. Donk nou pa gen pou n pè ankò. Si ke nèg yo mete n nan sitiyasyon sa, polisye yo ki ta swadizan nan menm klas avèk nou, yo itilize yo, yo detounen de nou. Abe van ri gon kote, si se dife nap mete, bann mete dife a, paske Desalin ban nou egzanp la deja, yo te fè nan Srilanka la deja ankò, kounya la ann regade kisa Desalin te fè deja, pou nou refèl, yon manyè pou nou chanje bagay yo, paske nou pa kapab ankò, lavi a chè, ensekirite a wo, sektè ekonomik la. Nan okazyon 231èm anivèsè depi zansèt nou yo te reyini pou ke yo te jwenn yon tèt ansanm stratejikman pou yo te fè revolisyon pou yo te mennen nou vè yon endepandans. Jodi a, nou sou depandans ekonomik, politik, e ben nou sòti kòm esèlòm. Le pè kil swa, pou n vin di nèg yo, nou vle endepandans nou, nou vle jwenn gran tèt majè nou, nou vle jwenn dwa nou kòm pèp, ki te goumen ki se papa avèk manman libète, Etazini pa ka fè l, Frans Kanada pa ka fè l, enben nou menm nou te fè l, enben jodi a yo gen pwoblèm, paske nou se papa avèk manman libète, enben n ap di nèg yo, tout kondisyon reyini espirityèlman, mistikman. Pou Ayiti repran plas li. Men m ap di nou sa klè, se yon sèl bagay k ap sove peyi a, se idantifye nèg ki gen pò, nèg ki gen dwàn, nèg ki gen ayewopò yo, nèg ki nan Leta, nèg ki nan sektè ekonomik. Epi nou fè sa papa Desalin te montre nou fè. Ki se kou mete kou leta yo. Nou te vin dekouche ansanm avèk batay revolisyon an. 1803, 1804, nou pran, nou jwenn endepandans nou. Enben, jounen jodi a, nou di konsa ke n ap kontinye batay pou nou jwenn dezyèm endepandans lan. Nan lide sa, lè nèg yo gade, yo wè ke pa gen lidè tradisyonèl yo ki antoure nou, yo kouri, yo ba nou gaz. Nou di toutotan gen ensekirite. Batay pèp la ap deklanche. Toutotan dinamit ti a vann 35 dola, batay pèp la ap deklanche. Toutotan gen kidnaping, batay pèp la pa ka kanpe. Enben, se tout rezon sa yo ki motive nou, ki koz nou di mouvman sa, li pa gen manman, li pa gen papa, li pa gen matant, li pa gen tantin, li pa gen tonton, li pa gen nonk, li pa gen marenn, li pa gen parenn. Se nou menm ki met tèt nou ansanm, menm jan kongrè a te fèt di 14 out. Nan, enben nou menm nou ini nou pou n fè pwòp kongrè pa nou ankò, pou n soti nan modèl esklavajis sa yo. Aba Bini, aba OEA, aba Ariel Henry ki son gang, ki son, ki son sansi, ki son stchoupa. Enben jounen jodi a, nou di konsa nou pa ka peye kouch machin 15 dola, enben se poutèt sa nou pran lari an jounen jodi a. Mèsi. Jodi a, nou menm onivo JIDA. Nou pran lari a pou n di Ariel Henry peyi a pa pou li, peyi a se peyi pèp ayisyen an. Kote wap wè nap fon manifestasyon pasifikman, lapolis tèl paske nou di aba kidnapin, aba grangou, aba ensekirite, wè sa revòlte konsyans polisye yo. Chak kidnapin ki fèt anndan peyi a, manm gouvènman Ariel Henry a gen pousantaj anndan kidnapin nan. Sdp gen pousantaj anndan kidnapin nan. Se youn nan rezon ki fè vàn kidnapin nan pa janm ka fèmen. Kote ke popilasyon an di l grangou. Poukisa ou pa ka bay popilasyon chans pou n ba l yon ti manje, ba l chans pou l jwenn yon ti moso sekirite. Sa pa nan ajannda nèg yo. Se touye popilasyon a tou pri. W ap wè Ariel Henry lè l te medsen, lè l te nan klinik. Yo te konn bal lajan poul touye moun a kout sereng, a pwazon. Men jodia, koman poul fè tal nan primati pou sa ta revoltel lè pèp ap mouri. Lè pèp site solèy la mouri, Ariel Henry pa janm di anyen non. Lè pèp kwadèboukè mouri, Ariel Henry pa janm di anyen non. Wap wè kou senatè Yvon Musket mouri, wap wè tout manm gouvènman an kondane zak la. Tout klas politik la kondane zak la. Sa vle di, se youn nan mafya yo ti makak pran. Se youn nan rezon Pèp la dwe revolte, pèp la dwe leve kanpe pou l di non ak ensekirite a, pou l di non avèk Ariel Henry, pou n dechouke Ariel Henry. Toutotan Ariel Henry la, nou p ap jwenn sekirite, nou p ap jwenn manje, nou p ap jwenn gaz. E, m ap di Ronald, chèf Simon a, Jovenel te konn itilize w konsa, men jodi a, pou w pa kite Ariel Henry, SDP, itilize w menm jan, pase kariw ap fini malandren. Al gade! Dimitri Herard sa lap pase al gade lagè sivil sa lap pase anndan lapolis la jodia lap pran konsyans al gade lòt polisye toujou sa lap pase anndan lapolis la lap pran konsyans se polisye yo menm ki enstore kidnapin avèk nèg sa yo la nou menm nan jida e sa pap dekouraje nou sa Ariel Henry ap fè a lap revolte konsyans nou toutotan e nèg sa yo la nap menm avè yo fòk li se kris la pou nou. Majori Michel Ae Rika Pyè se nèg sa yo akò a se pou yo l bon se yo di pèp la ap soufri vre Majori Michel Andre Michel e nèg sa yo se yo k deside akò a se pou yo l bon pase yo pa nan mizè ni nan lite pou pèp devalorize a jwenn yon chans. Paske se nou nan mizè ya. Se nou me soufrans la andire. Yo nan pwoblèm sa. Soufrans sa pa bon li bon pou yo. Paske yo menm yo gen kòb. Yo gen elikoptè yo gen sekirite. Men lè gen ensekirite ya. Se tout moun kap pase nan pwoblèm sa. Kidnapin sa. Se pou yo l bon. Paske se yo k òganize l. Yal nan bank yo touche kòb yo alèz. Men nou menm ki sòti nan baz devalorize ya. Nou di Ariel Henry. Aba aye! Nou menm nou estime la polis la ta ka dwe gen yon sèl motivasyon. Sèl motivasyon li ta dwe genyen, se paske yo antre nan asosyasyon kriminèl etatik la ki aksepte se kidnaping. ki aksepte se masak, ki aksepte se vòl, ki aksepte se piyaj ki fèt sou popilasyon an, ki aksepte pou yo antre anndan legliz, pou yo pran polisye parèy yo, pou yo koupe tete ponyèt yo, aprè pou yo lage yo sou laplas piblik. Jodi a, nou menm, pitit Desalin, Chalmay Peral, Benwa Batravil, Boukman, ki te libere popilasyon an. Ebyen, nou wè genyen yon konplo ant lentènasyonal e esklav lokal yo, kote ke yo di fòk yo retabli dominasyon an sou pèp ayisyen. Nou menm ki konprann sitiyasyon sa a, e nou konnen 14 dawout 1791 e 14 dawout 2002, fè 231 lane depi yo te pran nou an otaj e nou te kapote, nou te kapote rejim sanginè a, nou te kapote rejim asasen yo. Ebyen jodi a ankò, nou di n ap refè l ankò e se sa k fè nou make jodi a leve kanpe tou wouj pou yon lòt endepandans pou nou kapab libere nasyon an. Bravo jodia nou wè la polis se li menm ki reprezante kòmandè a se li menm ki reprezante kò gwoup la pou yo tabli yon rejim represyon yon rejim asasinay sou popilasyon ayisyèn men nou menm nou di nap kanpe tenn paz la jiskaske nou jwenn liberasyon pèp la nap kanpe. Jodi a se pa fête de l'unité kap fèt, se la fête de la division paske tout group yo se group d'intérêt ke Etazini d'Amerik, departement d'Etat, l'Oksidan monopolize sou enterè yo. L'heure est à la l'entente, l'harmonisation des forces, la mutualisation des ressources, se sa mwen menm map preche. Nap sèlman di yo Si mwen menm Jean Jacquelin Exantus, antan ke gardien des cultes, mwen prale, e avyon m pral pran la nan ayewopò, m prale Bwa Kayiman. Pa gen okenn espri ki nan okenn espas. Li pa Bwa Kayiman avèk Senklou, paske Senklou ap fon bagay phtk. Li pa la a sou Channmas k ap fon bagay Ti Gwoup avèk Nader, e pa sa n ap chèche. N ap chache antant e inite. Mwen Jean Jacques Lexantus, m pa polarize pa okenn fason moun, m pa gen okenn moun ki dèyè do. Pou pi klè, m pa genyen ni Ariel, ni lòt, ni gwoup, ni SDP k ansanm avè m. Se lajan pa m, lajan kòb pa m, se lè m. M ap sèlman di, pou m tèmine. Mwa sa a se mwa se mwa de gran desizyon politik mistik l ap ye. Se pa politik k ap ka delivre peyi a. Tout gwoup politik yo se gwoup ki nan men anbasad amerikèn. Ni sa k anfas ni sa k sou pouvwa. Se lanbasad amerikèn ki kontwole. Ki kontwole. Aba abon lèt yo! Aba abon lèt yo! Men nou ka remake ke malgre gaz ap tire nou nan lari an e nou ap kontinye avèk manifestasyon an. Nou di jodi an nou nan lari an, nou ap kontinye okipe lari an jiskaske nou jwenn depa Ariel, jiskaske nou jwenn peyi an pran wout li e ke se pa blan k ap deside sa k ap fèt, se nou k ayisyen an granmoun k ap deside ki wout peyi an ap pran. Nou di tout an jeneral konsèn modòd, se modòd kole zepòl pou yon soulèvman jeneral k amenn nou vè yon lòt endepandans. Nou pral di granmoun kote tout moun ka manje, ka jwenn dlo pou yo bwè, ka jwenn lekòl, ka jwenn swen sante, ka jwenn kay, travay, eksetera. E nap di jodi a kidnaping nan se yon kidnaping pwograme. Pa ka gen ouvèti lekòl si pwoblèm sa pa rezoud. Nan sans sa m panse ke tout paran, tout elèv, tout moun, tout moun, tout pwofesè konprann ke fòk nou batay pou ke nou ranvèse rejim gang sila a pou ke lekòl ka louvri nan bon kondisyon kote lè w al lekòl la kòm pwofesè. Kòm paran, kòm elèv, ou pa krent ke yo ka kidnape ou. Donk se yon rejim kidnapè k ap pwone kidnaping e ke tout pèp la dwe kanpe pou nou kole zepòl, pou nou chavire l e konstwi Ayiti granmoun pou nou rive lwen lòt endepandans pèp la mande la a. Mèsi bokou. Avèk yon sèl revandikasyon, fòk tout moun viv tankou moun. Pou viv, pou moun viv tankou moun, fòk gen yon lòt endepandans. Lè nou gade, eskize, chak grenn moun anndan peyi a, gon moun pa l yo te kidnape. Kout la vle di, se bagay ki pi inyòb, ki pi sal yon moun ka fè nan yon peyi tankou Ayiti ki envante lalibète. Kont, lè y ap pran echanj moun, lè y ap pran libète moun an echanj ranson nan peyi a, sa vle di yo anpeche w viv libète Desalin te goumen pou li a. Enben, yon moun tankou m ap batay pou libète sa. Lè yo federe gang anndan peyi a, yo anpeche m sikile. Jodi a m pa kay Matisan, m pa ka pase tou. E e e kanaran, m pa ka moute Kenscoff ou Laboulbari. A vle di Madan Laline ki te federe gang yo bini yo anpeche m sikile anndan peyi m. Peyi m nan, peyi m jodi a, se Wolalu, se Wobwavèna, se se Petyonvil. A vle, mwen menm kòm jenn gason, atizan nan yon peyi, m pa menm ka fon konsè. Vwa pou m sikile, pou m al, pou m pou m chache manje m nan espas 27 mil kilomèt kare ki son ki son ti peyi. Voyem nan lari a. Jounen jodi a, lapolis ap tire gaz sou nou, yo yo detèmine. Nou konprann lapolis la tou mezanmi, lapolis la manipile, lapolis la tou federe tankou gang yo. Lè m di w federe, lè nou gade federasyon lapolis la, se kapasite l genyen pou l fè yon sèl ak bandi. Enben, menm jan bandi yo anpeche m viv libète m, lapolis la nan lari a tou anpeche m sikile e manifeste. Enben kidonk, m nan lari a la, m ap gen revandikasyon jodi a. Ap gen revandikasyon demen, se yon mouvman ki deklenche, nou pa konn kilè lap bout, gen sak fè jodi a, jodi a se yon jou, demen ap yon dezyèm jou, aprè demen ap yon twazyèm jou, ap gen iks jou, pli lenfini jou, toutotan libète nou an, libète Desalin te ban nou an, menm jan batay, menm jan kongrè, oubyen seremoni kongrè nou ka rasanble nan Wakayiman 14 dawou a, te ka ede n reve, e jiskaske nou fè tout goumen rive 1804. Tande mwen menm nan lari a map goumen jouk sa jouk Ariel rache manyòk li madan lalim fès pou fè sal konn fè pou gògou al fè sa ou konn fè ou menm pou yo pran Ariel pou lal dirije peyi pa yo mwen menm map batay pou pou pwojè li tout moun se moun nan respekte jiskaske nou antouka nap goumen poun tonbe sou yon lòt endepandans pou pwojè tout moun nan respekte.